Se aprand ou ale se? M pap tounen se. Ou si ou pap tounen? M pap tounen. Ou vle m foure menm nan bagay la? Ma foure menm nan dife wi. Mwen foure m pap tounen. Ou sur sa? Wap tounen. M tande twòp. Atansyon. Tande a se yonn. Dènye, dènyè aksyon an se ou k pou fè l. Non, sa vle di Ou fin tande, men lè li tan, ou pa sipoze rete sèlman ou doute oubyen wap tande. Fòk ou menm ou mete pantalèt ou kote l dwe rive pou ou mete yon pantalèt an fè, yon kanson fè pou w kapab pran misye la men dan le sak. Map fè sa. An flagran deli. Map fel. Ou konnen sa? Ou konnen sa m pral fe la sem. Gason. Gason. M pral kabrel, kabrel, kabrel, kabrel, pale avel nomal. M pral vin plus ou mwen avel. Wi, fo dous. Map fel dous. Fo dous. Map dous anver li menm. Dayè. Wi m konnen. Epui kote poum prann nan, poum prann la. M ka ede w nan kisa m ka ede w. Plan nan tèt mwen wi sèm, map ba ou li. Map gentan ba ou li. Map gentan ba ou li. Boaz odasye twòp. Boaz blofè. Boaz pa bon. Ou wè lè m te di w pa damou? Li te mèt wè li, ou gon, ou vilne, li te mèt wè ou ka kraze w, son ze fele epou l vini pou l fin kraze w. Mwen map kraze. Yo pa janm gen pitye. Mwen map kraze. Ou konn sa mare nan gason? Yo pa janm gen pitye. Yo pa janm gen pitye. Antouka dega cho, m la pou m ede w. Se kèw ki pou di w. M la pou m ede w. Premye pa a, premye kout wòch la se ou ki pou bay li. Ou konn sa, yon sèl bagay. Gason toujou ap di yo pa gen madanm, yo pa gen mennaj, yo pa gen pitit. Oubyen yo gen madanm yo te mouri 12 janvye. Kelkeswa fi ou ta jwenn avèl la, bay fi a vag. Li te mèt te whatever moun li ye pou misye ap bal vag sa misye pou ye. Paske yo toujou di yo pa gen madanm. Sispann e pou fanm tankou nou sispann al kite gason an nan kwen epi pou nan pral jape sou fanm nan. Non fanm yo gason yo konn parèt yo di fanm nan pa nè yo pa gen madanm, yo pa gen pitit, yo pa gen menaj. Yo toujou di sa. Yo toujou di madanm yo mouri yo bezwen refè vi yo. Men. Nou bliye se gason fò nou komanse mache sou gason yo pou nou lapide yo tou paske yo bay fanm nan manti. Fanm sa kap ki fanm sa yo ki fè sa se sa yo fanm ki egare se nèg la kal kotize fi an m paka w gen pwoblèm ak mari m epi se fi an avèk fi an pou mal kòso fi an pa menm lè fanm yo pa bon fanm yo pa bon men pafwa tou gason an toujou ap bay manti yo pa bon. Se mwen menm m ta wè boraz non lèm te wèl a yon fi m patap fè fi anyen sam sam ta pral di fi a. Bon mwen mwen a Nikola kòm Nikola pa banm matlòt men nenpòt moun mwen ta wè a Nikola e Nikola map bat. Li bò matlòt li bò kleren yo kòm matlòt. Sa son detounman li ye ok. Nenpòt moun mwen ta wè Nicolas ban mwen, m'ap reziye m' abandone fi a e bay nèg fi an vag epi pou m' vare sou nèg la. Li lè li tan pou nou tout met men nan gòj gason yo paske se gason k' anmède fanm. Cheri m'ale paske m' sot gon move nouvèl la k' pa fè m' byen ditou m' pral repoze m'. Anben ok sè m', tansyon m' vle chante. Anben ok sista. N'ap pale tande. N'ap pale cheri. M'ap ba w tout kondisyon yo. M'ap retounen w'? Wi, m'ap ba w' tout kondisyon yo. Ok cheri. M konn kote pou l ale wi. A ki lè l soti la? Li fin manje epi l di m Tati l ap vini paske li pa pral travay jodi an. Li pa di w kote l ale? Non. Sa k gen ankò Manè? Oso, m konn kote l ale. Ki bò w konn kote l ale? M ap vini. Ki bò w konnen kote l ale a? M pral Petyonvil, m ap vini. Si w pa wè m, ou wè m pa reponn ou nan telefòn, tou al chèche m nan mòg ou pa jwenn mwen, ou al chèche m lopital ou pa jwenn mwen, al gade si m pa nan prizon. Poukisa tout bagay sa yo? Sa k genyen? Kisa w pral fè? M konn kote m ap jwenn li. Ou tande sa m di w? Ki bò w konnen kote w ap jwenn li an? M pral sou plas la. M di w sa. Depi w pa wè mwen twa kote sa yo ale. M ale. Tonnerre! Jèn fanm alèkile. M pa ka jwenn li wè. E sa yo pati ou di. M pa pran. Alo mane cheri kote ou ye E ite m bò Kote ou ye a deplase si sou plas la ou ye Mane vin la an bon disyon la Li mande m kote ou m di ou fèk fin manje ou pati depi maten Li di m li konn kote ou prale Mwen fèmen nèt ou, degage w degage w soti kote w ye a. Gèt! Sa Manèt pral fè la, sa Manèt pral fè. M di Manèt pa reyaji konsa avèk Lora. Mesye a rele Alexandre li pa rele mesye Marc. Kite melem avèk Alexandre Alexa m pa konnen jann rele a. Kite melem avèk piblik eske si nou te pè piblik epa la nou tap ye. M pa pale w deja. Madan Mario la w pa ka vin pranl pou fèl fè ti pwonmennen sa yo la tou. Se ti pitit mwen ou wè la pou kapab pran pou vin avili nan figi tout moun. Kounya la w kite mouche Mario ou kite madan Mario la non ki vè trèt depi w vini men nan dèti pam non vini. Ti moun sa w pral a ri a. Veye sam di w, menm jan w wè ti gengenn sa byen bèl la w ka fè madan Mariola bèl konsa tou se sam di w. Kite pitit mwen repo. Alexandre Alex sam di w kite pitit mwen repo. Madan Mariola li menm kote w kite l. Menm jan w wè l bèl la madan Mario te ka bèl konsa tou e sam di w maye pran swen madan Mario. Laura! Bonjou cheri. M komanse santi m bouke nan relasyon sa ak manmanw. Mwen bouke nan sans se pa paske m pa renmen w, ou konnen ke m renmen w. Bouke kote ke chak kote m ye fòk manmanw parèt. Èske gen yon moun, èske gen yon ti talbè. Imajine yon fwa dènye nou nan restoran, manman w vini, li manke kraze vit machin nan menm pòt machin nan gade li tèlman frape l pòt la dezajiste e ranje mal bay ranje. Imajine w panse m pa ka konprann bagay sa a, kisa k poukisa manman w pa renmen m, poukisa l pa vle m pou li, se sa m ap poze tèt mwen wi. Ou konnen m marye, mwen gen madanm, se vre. Men ou konnen mwen move. Mwen pa ka konprann sa a. Ki sa k fè manman w pa renmen m? Ou panse m gen repons a kesyon sa a mwen menm? Bon, m pa di ke w gen repons a kesyon ke m poze w la. Men, ann analize pou nou wè, ki sa k koz? Rezon? Mwen reponn si mwen menm m ta reponn. pou m wè reyaksyon ou. M pa panse manman w te ka rive nan etap sa tou. N ap toujou la, n ap toujou regle afè yo. Manman m mèt vole ponpe. Dayè, manman m konn sa trè byen. Se chèk l te konn fè paran pa l pase mizè. L konnen jenn fanm ki damou moun pa kanpe bò kote sa. So, m pa wè l bay tèt mwoblèm pou sa. Lè l fè m wont nan lari, oke m wont la kote l fè m ye an, men depi sa pase, sa pase, sa fini. Sinon, m pa t ap retounen vin jwenn ou. M t ap pran l lakay mwen. La menm anvi antre lakay la menm kotel fache sa kounya la menm map tou al lakay la menm. Merci paske w panse pou sa. Merci pou repons ke w ban mwen an. Yon sèl bagay map goumen pou m pa fè w wont devan yon moun. M ta swete sa Alex. Men Cheri, ou pa di ou ta swete sa, se sa li ye. M swete pou m swete sa paske jiskisi wap viv dakar avèk madanm ou. M pa gen okenn asirans la. E mwen menm gen rezon. Mwen renmen m bab koute sa lap dim lap bat li gen rezon. Li gon grenn bagay. Banm plis tan. Lè sa a m panse ke wap wè m sou bòn mach. Relasyon an se mwen menm avè w. Jou a gen pou l rive. Plis pasyans. M panse ke trè byento se ou kap nan kay an seman avè m. Pase se ou kap viv avè m. Ok? Wi. Ou se chwa pam ideyal. Mwen te deja kòmanse bay manmi non nan rezon sa li. Fòk nou chèche yon mwayen pou nou rezoud sa pou manmi w aksepte m. E m panse sa li bò kote fè tou. Egzat. Se sa fè m pa vle fè w wont. E m pap kite w wont. Ok cheri. Ou se fanm ideyal mwen an. Fanm ke m t ap chèche a kèk jwèt. Dakò cheri?